une rencontre des forces vives de la nation en vue de chercher et de trouver un compromis, une entente entre haïtiennes et haïtiens de bonne volonté. Permettez-moi de commencer en adressant des remerciements chaleureux et sincères à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible cet événement au prix même de grands sacrifices. À M. Arnaud Descartes, M. Villemont-Hilaire, M. Charles Dardieu et à tous leurs collaborateurs, je veux dire merci. À la minute, qui les a accompagnés tout au long de ce processus et qui a demandé de la patience, beaucoup de patience et de l'opiniâtreté qui est assemblée nous miser en route. Mais je dis à nous porter bonne nouvelle. Selon les informations qui me sont parvenues, le document autour duquel nous sommes rassemblés aujourd'hui est une œuvre collective. Il a fait plusieurs navettes entre les différents acteurs. Chacun y a attribué sa contribution, en sorte que ce que nous avons en main, personne ne peut en revendiquer la paternité. Bien entendu, comme vous tous, j'ai discuté de son architecture et de certains éléments et concepts qui en constituent le fondement. Toutes mes remarques et suggestions ont été produites dans le seul but de contribuer à mettre en place une formule qui puisse rassembler un maximum d'adhésion et surtout qui puisse fonctionner dans le contexte particulier dans lequel nous sommes appelés à évoluer aujourd'hui. Le document vous a été présenté de façon claire et limpide. Je ne vais donc pas m'attarder sur son contenu. Je voudrais plutôt saisir l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à cet échantillon représentatif de notre société qui est devant moi pour explorer avec vous les difficultés et la complexité de la conjoncture qui déterminent les chances de succès ou l'échec de ceux que nous sommes tous engagés à entreprendre. Dans mes conversations avec les uns et les autres, j'ai senti que malgré la profondeur de la crise, ou peut-être à cause d'elle, quelque chose était en train de changer dans notre pays quelque chose est finalement en train de changer dans les mentalités, dans notre façon de regarder notre pays, de penser et de concevoir son devenir, sa transformation et notre façon de vivre ensemble. Les prises de position de divers secteurs de la vie nationale me donnent à penser qu'en dépit des vicissitudes, des aléas et des horreurs auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, à ce tournant de notre histoire de peuple, il y a lieu d'espérer que nous pourrons transformer nos malheurs en opportunités uniques pour un changement durable. Que le succès ou la victoire ne passe pas forcément par la destruction de l'autre. Que transiger ne signifie pas se renier et que faire des concessions ne veut pas dire capituler Ni tou flan. Frè Maxem yo, chè kompatriot, Mwen ta renmen nou tout konprann nan ki sitiyasyon malouk peyi nou an ye jodi a. Sitou, pran konsyans de ijans sitiyasyon an ki mande nou tout pou nou fè yon tèt ansanm. Se sèl fason pou nou retire peyi nou an nan malsite. Se sèl fason pou nou retounen nan fonksyonman demokratik nòmal. Se sèl fason Pou nou bay jenès nou an yon moso lespwa ke demen ka pi bon pase jodi a. Ke yo ka fè nou menm jenerasyon sa konfyans pou yo jwenn yon lavi miyò. Dokiman ke nou sot wè la a, se sèten moun ta vle rele l Konpwomi istorik. Se premye etap enpòtan nan yon chimen ki pral long. L ap vin istorik. Moun lavil tankou moun andeyò. Moun isit tankou konpatriyòt nou yo nan dyaspora. Men, gen anpil difikilte. Fòk nou mete tèt nou ansanm pou nou simonte yo. N ap pèmèt mwen pran yon ti tan pou m atire atansyon nou yo nou yo sou yo. Sekirite se priyorite mwen. Se priyorite nimewo 1 pou nou tout. Tout bèl bagay nou ekri an nan konpwomi nasyonal lan p ap debouche san. Pa gen pa genyen rezilta dirab san si nou kòman pa kòmanse pa rezoud pwoblèm sekirite a. Mwen pap aprann nou anyen lè mwen di gang fin anvayi peyi a. Yo asasinen moun lè yo vle. Yo kidape, yo fè kadejak sou fanm, Yo vòlè kamyon machandiz, yo koupe wout, yo anpeche antrepriz fonksyone, yo anpeche moun ak machandiz sikile. Anfèt, yo fèmen nou tout nan yon gran prizon a syèl ouvè. Fenomèn lan pran yon dimansyon ensipòtab. Fòk sa chanje. Li pa nòmal pou moun ki di yo renmen Ayiti Li renmen pèp ayisyen chwazi se ak vyolans pou li enpoze volonte li sou tout moun. Li pa nòmal si ou di ou renmen Ayiti pou chwazi bay jenn gason zam ak minisyon pou yo bloke tout aktivite yon peyi anpanche plis pase 4 milyon Timoun tounen lekòl e teworize tout yon popilasyon. Li pa nòmal pou lè nou sòti le maten, nou pa konnen si n ap rantre lakay nou nan laprèmidi. Li pa nòmal pou kandida panse fòk yo fè dil ak gang ki fè apre anpil refeksyon Gouvènman an fini pa deside mande peyi zanmi nou yo nan kominote entènasyonal la yon asistans robis pou ede pnh lan kwape bandi yo epi restore otorite leta sou tout teritwa a e fè tout moun respekte lalwa. Fòk sa klè pou tout moun. Se pa okipasyon peyi a nou mande. Se pa entèvansyon militè tankou lontan sa pral ye. Nou diskite ak peyi zanmi nou yo e nou resi fè yo konprann ke fwa sa se pa pou yo vini ak gwo mwayen pou fè travay la nan plas fòs sekirite nou yo epi retounen lakay yo. Se yon akonpayman nou mande, se fòmasyon nou mande, se ekipman nou mande pou mete fòs sekirite nou yo an kapasite pou yo kontinye fè travay la pou kont yo, san nou pa bezwen chak dizan ap rele mande sekou. Egzèsis n ap fè jodi a enpòtan anpil pou montre zanmi nou yo, Se pa yon kan politik nap mande vin sipòte e bay jarèt kont yon lòt. Se pèp ayisyen an nan tout konpozant li yo ki deside mete tèt yo ansanm pou sòti peyi a nan malsite kwonik lap travèse depi twò lontan. N ap di tout moun pou yo pran angajman, pou yo pa sitire gang, pa bay gang lajan, zam ak minisyon, pa sèvi ak yo pou pwoteje biznis yo, ni pou fè kanpay. Ranfòsman pnh lan ak fòs sekirite nou yo Polis nou an pa te gen fòmasyon pou l fè fas kare ak bandi ki gen pi gwo zam pase yo. Se pou sa, nou mande asistans pou antrene kèk inite espesyalize. Sa kòmanse deja fèt, men nou bezwen plis mwayen, plis ekipman. Nou bezwen fòme plis moun, pi rapidman, pou nou rive nan yon mas kritik ki ka pèmèt yo pran kontwòl tout teritwa a. Se yon fason pou asistans peyi zanmi nou yo pa bezwen dire twò lontan. Malgre kritik n ap resevwa, tout moun blije rekonèt, ke ak mwayen yo gen nan men yo la polis fè anpil bagay e li ranpòte yon sèten nonb de siksè. Deblokaj tèminal Varreux a se youn nan yo, men rete anpil lòt kote ki bloke depi twò lontan e ki merite debloke. Nap rive sou yo tou. Map sezi okazyon sa a pou m remèsye yon fwa ankò polisye nou yo pou bon travay y ap fè. Nou pa ka pase sou silans sipò pnh la jwenn nan men militè nou yo. Lame nou an pa gen anpil moun, li pa gen anpil mwayen. men li pote ekspètiz li ak kolaborasyon li bay pnh e kontribye nan rezilta ki kòmanse jwenn yo. Mwen pa ka pale de pnh san mwen pa di 2 mo sou nesesite nou genyen pou yon vetting serye ki fèt pou demaske tout move grenn ki nan mitan yo. Se yon nesesite pou pnh la ka pi efikas. Se yon nesesite pou popilasyon an ka kominye e kontinye fè pnh lan konfyans, kolabore avèk li pou l ka bay pi bon sekirite. San sekirite, pap ka gen eleksyon lib, onèt e transparan. San sekirite, okenn kandida serye ki pa nan konfyolo ak gang pap ka fè kanpay. San sekirite, aktivite ekonomik yo pa ka reprann ni devlope. Mwen di souvan. ke youn nan koz prensipal kriz peyi a ap travèse jounen jodi a se konsekans lamizè. Nou gen kan tandans akòde plis enpòtans a pwoblèm politik yo, men pwoblèm ekonomik yo tou, padon, pwoblèm ekonomik yo toutosi enpòtan, pou m pa di pi enpòtan. Nou ka fin siyen bèl konpwomi politik epi nou wè sa pa rezoud anyen paske pa gen travay, tout pri kontinye monte disèt otè, goud la kontinye degrengole devan dola a, resèt leta kontinye ap diminye, pa gen mwayen pou fè yon ti apèzman sosyal. Li enpòtan pou nou jwenn yon konsansis pou kreye kondisyon pou atire envestisman nan peyi a, pou kreye plis djòb, pou pwodiksyon nasyonal la ogmante, pou nou ka ekspòte pou plis deviz rantre nan ekonomi nou an. Nou pa ka konte sèlman sou transfè pou nou ekilibre balans peman nou. Gen moun ki pa t konprann lè nou te deside kanpe sou sibvansyon gaz la. Jouk jodi a, Leta dwe konpayi petwolyè yo plizyè milya de goud. N ap fè efò pou nou peye dèt sa a youn pou yo ka kontinye enpòte gaz la, de pou nou pa retwouve nou nan pwoblèm rate kabiran ankò. Leta pa t gen mwayen pou l te kontinye. ap pran pil ak pakèt resous poul te ka kontinye ap vann gaz mwatye pri li achte l. Depanse plizyè milya goud chak mwa pou sibvansyone gwo konsomatè yo alòs pa gen lajan pou ede moun ki pi mal yo. Pa gen lajan pou ede agrikiltè nou yo. Pa gen lajan pou konstwi enfraktikti nou yo. Gen anpil moun ki pat kontan lè nou deside mete lòd nan ladwann, kote leta t ap pèdi chak ane plis pase 6600 milyon dola ameriken. Konpwomi nasyonal la pap ka ateri si nou pa fè yon konsansis. lajman laj sou kesyon ladwann nan. M ap pwofite konplimante òganizasyon a tout aktè sektè prive a ki te pran piblikman pozisyon pou gen plis sivism fiskal nan mitan yo. Nou gen lòt sijè nou bezwen pale sou yo. M p ap pale de tout sa maten an, men m ta renmen site dezoutwa. Nou bezwen yon apèzman sosyal. Nou bezwen lite kont ensekite alimantè, kont grangou klowòks. Nou bezwen adrese pwoblèm sanitè yo, paske kriz sanitè a riske anpil, an patikilye anpil. Et en particulier, fon arrêter Propagation choléra. Nous devons faire une réforme du système judiciaire. Depuis quelque temps, nous entendons les uns et les autres clamer haut et fort qu'il faut que tous et chacun se montrent capables de dépassement de soi. Aujourd'hui, c'est le moment de passer de la parole aux actes c'est maintenant que nous devons démontrer qu'il ne s'agit pas d'un vain mot ni d'un vœu pieux. Qu'est-ce que cela implique D'abord, cela signifie un changement de paradigme. Cela signifie aborder la politique autrement. Pour que quelque chose change dans notre pays, il nous faut reconnaître que c'est notre comportement à tous au cours de ces dernières décennies, depuis la fin de la dictature, qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Les fondements de nos institutions est la conséquence directe de ce que nous avons fait pour certains et de ce que nous n'avons pas su ou que nous n'avons pas pu faire pour d'autres malgré nos bonnes intentions. Si nous voulons prendre un nouveau départ, faire rentrer notre pays dans la modernité politique et économique, il nous incombe de prendre les bonnes résolutions maintenant et de commencer à les mettre en pratique. Arrêtons les marchandages égoïstes. Pensons pays. Quand il y a marchandage, il y a toujours un prix à payer et c'est le plus souvent au détriment du peuple et de l'intérêt collectif. Ensemble, nous pouvons relever le défi. J'ai dit tantôt que ce compromis national n'est qu'une première étape, un premier pas dans la bonne direction. Il nous faut maintenant apporter à la nation la preuve de notre bonne volonté en mettant rapidement sur pied les structures qui vont nous permettre de remettre sur pied nos institutions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus choisis en connaissance de cause par le peuple haïtien dans le cadre d'élections libres, inclusives et transparentes. Tout le monde ne pourra pas avoir de représentants au, niveau de la haute autorité de transition. Toutes les organisations ne pourront pas désigner un de leurs membres dans l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, parce que là aussi les places sont limitées. C'est à chacun de nous, et à nous tous, de choisir les bonnes personnes qui inspireront confiance à la population et lui donnera la sensation que cette fois-ci, les élites sont sérieuses et qu'elles veulent vraiment faire les choses différemment dans l'intérêt commun et non à leur seul profit personnel. Cette preuve de bonne volonté et de sérieux, nous devons l'apporter aujourd'hui et dans les prochains jours en constituant et en rendant opérationnel rapidement les structures additionnelles que nous avons convenu de créer. Le Haut Conseil de, transition et l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Nous démontrerons également notre bonne foi en veillant à ce qu'elle ne se transforme pas en lieu de blocage et de conflit permanent. Je prends ici devant vous l'engagement de mettre les moyens qu'il faut à la disposition des personnalités de premier plan qui feront partie de ces structures et tout faire pour leur permettre de réussir dans leur mission. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger leur apportera une collaboration franche. Parlant de gouvernement, je reste ouvert pour discuter avec le membre de l'ACT des questions concernant la gouvernance du pays à tous les niveaux du secteur public national Local et déconcentré. Prenons ensemble un nouveau départ. Vive Haïti